Eske ou ka repete sa w sot di a la? Tèlman tèt ou di. Ou kite gay ou ap pase. Desen yo! Bonjou, bonswa, kijan nou ye? Se toujou yon plezi pou mwen apre chak epizòd pou m fè yon ti analiz pote pou nou. Anfen nou konnen mwen renmen nou anpil pa bliye pa ezite ba mwen love la pa bliye abòne like pataje e kite yon kòmantè pou mwen sa fèm plezi sa ap ankourajem travay plis mwen renmen nou anpil mes amours nap pran yon ti poz nap tounen talè. Nou pral analize epizòd 37 la, e kisa nou panse ki kapab vini pou epizòd 38 la. Pou kòmanse nou wè se Shishi Fedrish. Shishi apiye nan mi an, li pa santi l alèz paske l pa santi se ak pwòp konsantman pa l li retounen nan kay la, l pa santi l ke l te kapab vin reviv kot Fedri. Paske l pa santi Fedri gen egzistans li nan vi l ankò paske li pa ka wè Fedri devan l. Fedri vin kòm yon dechè devan l paske li remake ke Fedri fè l anpil mal. Menm si se te ou menm, èske w t ap santi w alèz pou w ap viv devan yon moun tandike ou konnen li pran nanm ou pou l fòse w renmen ansanm avè l, li tiye manman l, Èske w t ap santi w alèz pou w ap viv tankou e devan yon moun konsa? Apre, nou wè se Gayou ki kanpe pou kont li. L ap pale pou kont li, l ap fè yon bann move san, li an kòlè. E li menm di demen fòk li rele espri a. Paske, l ap bay medam yo, l ap bay de sè l yo. Bon, èske nou panse Dyab la ap asepte de sè l yo? Èske se Gayou k ap mouri oubyen medam yo? De sè l yo ki se, Wozi. Nay li. Bon, e kwèl te di se pa sèl yo te ye. Eske se sèl ou byen se pa sèl? Fèm wè nou nan kòmantè a, map tann nou mes amours. Aprè nou wè se Rosie avèk Nayli kap mache, yap di nou fè yon erè wi. Se pou nou te di Shishi poul pa strik. ansanm avèk Fedri anndan kay la pou l ba l bon jan yon fason pou Fedri pa sispèk sa k ap fèt la. Epi, gen youn ladan yo ki reponn, li di, Men, Chichi pa yon egare! Mwen panse sa se yon bèl pwen, paske si Chichi ale dousman ansanm avèk Fedri, l ap jwenn boutèy la byen rapid, l ap jwenn boutèy la san pwoblèm. Men si li ale yon fason l ap pale rèd, strik ansanm avèk Fedri, l ap difisil pou l jwenn boutèy la. Paske Fedrik se yon nèg ki entelijan anpil e Fedrik se yon nèg ki sou men l tou. Aprè, nou wè se Gayou ansanm avèk Fedri k ap pale. Fedrik ap di konsa, Avan e, jan mwen te wè w te sot kote m nan, mwen pa panse ke w te kapab retounen kote m ankò non, paske mwen wè w te vrèman an kòlè. Gayou ap reponn, Nan lavi, gen yon jou pou w kontan, gen yon jou pou w fache, Bon, m pa bezwen rezime tout sa yo te di. Se sa Gayou li menm li te di. E Fedri di, mwen apresye sa anpil paske m renmen langaj ou, fason w pale tou sa. Epi Gayou li menm li reponn, jan de moun tankou m yo toujou sensè nan tout sa y ap fè e yo toujou sensè avèk moun y ap fonksyone. Daprè nou, èske nou panse Gayou fè pati de moun l ap di ke l ye a? Paske, daprè mwen. Gayou, li te moutre ke lap fonksyone avèk medam yo, men tandi ke l pa sensè avè yo, lap bay yo yon bann manti, lap regle yon bann bagay an kachèt ke medam yo menm yo pa konnen. Kidonk, Gayou se yon gwo trèt, li pa sensè nan sa lap fè yo vrèman. Apresa li pran pawòl boutèy la, ansanm avèk Fedri. Efedri di, Si w ap fonksyone ansanm avè m, se ke mwen kapab fè w konfyans. Efedri reponn li, Wi, boutèy la la. Boutèy la li pa jete l vre. Li jis sere boutèy la. Jan nou kab remake ke sa Gangan te di a se yon reyalite. Fedri sere boutèy la, l ap ba yo manti, men boutèy la la. Boutèy la pa jete nan lanmè vre jan Fedri te fè Chichi konprann li an. Fedry menm fè konnen ke lap blende Shishi, yon fason pou Shishi pa raple l anyen de moman li te pase ansanm avèk Black, Rosie, Nayli. Sa vle di, lap retire, lap efase sa yo nan tèt, nan tèt Shishi. E pou l menm bliye Shishi, Rosie ansanm avèk Nayli e pou l bliye Black non pli. Yon fason pou l ret pou li sèlman, pou l bliye tout afè boutèy la. Si fedri ta fè sa vre ou mèt konnen ke fedri nan dènye limit mechan l lan li pa gen pitye ditou paske pou valè mal li fè fanmi an ansanm avèk chichi pou l ta kontinye fè sa toujou lè yo ta soti pou delivre a epi se konsa Li ta al fini sa? Ou mèt di ke Shishi ap difisil pou l retounen nan bon sans li. Si Fedry ta fè sa li di li prevwa pou l fè a, m ta swete ke l pa fè sa? Daprè nou nan kòmantè a, èske n panse Fedry ap fè sa vre oubyen se yon manti li bay Gayou Gayou di yes konsa pou fèl konsa pou aji kanta pou black la menm li sipoze peye pou frekansite li fè yo li menm di fedri poul sere boutèy la pi fon pa kite je chichi tonbe sou li ditou pa kite je chichi tonbe Sweet di tou yo fason pou Shishi pa jwenn boutèy la. Bon Mwen panse se Gangan an ki te voye Shishi dèyè boutèy la. Li di an mwens ke yon semèn lap jwenn li. Mwen panse si Fedri al sere boutèy la. Mwen panse sa ka rive Shishi pa ka jwenn li. Eske nou panse Shishi ap jwenn boutèy la nan mwens ke yon semèn? Eske Nou panse ke Fedri ap sere boutèy la plis yon fason poul pa jwenn li pandan yon semèn nan? Aprè nou wè se Nayli, Rozi epi Blak ki reyini kap pale. Blak ap di mwen eseye rele Shishi plizyè fwa mwen pa kapab jwenn li. Nayli ap di mwen menm tou mwen eseye rele l plizyè fwa mwen pa kapab jwenn li. Epi Rozi ap di konsa, Blak ou pa sipoze rele. Shishi non, prefere ou vin kote n, pweve se nou menm ki rele l yon fason pou l pa nan pwoblèm ansanm avèk Fedri paske se yon misyon nou voye l al ranpli, nou pa sipoze fè erè pou tout bagay kapab regle, pou tout bagay kapab byen pase. Oh, mwen pa konprann reyaksyon sa non. Ta sanble se yon fason nap chache pou n fè Shishi elwanye m. Medam yo ap reponn oh, nou pa tap janm kapab fè w yon bagay konsa. Mwen panse sa Shishi, sa Rosie avèk Nayli panse a se yon bon ide. Paske si Black nan rele, nan rele, sa ka rive Fedry vin sispèk se yon. Epi pandan y ap pale konsa, lè Nayli voye je l lòt bò, l ap wè Chichi k ap parèt. Epi y ap sezi, y ap di o, sa k fè li vin la pou kont li nan nuit lan. Epi lè Chichi rive l ap di bonswa, l ap salye yo epi l ap di kisa sa k fè nou etone konsa. Medam yo ap reponn, men non Chichi, nou etone paske nou konnen se kay Fedou ye. Si Fedri wap plede soti sa ka rive l sispèk yon bagay. Epi Shishi ap reponn, Men, mwen pa yon esklav. Mwen lib. Mwen pa nan prizon. Mwen kapab vin, mwen kapab vin wè fanmi m. Fed, m pa ka kite vi santimantal mwen ap fè m elwanye de fanmi m. Black ap vini pou pale ansanm avè l. Li pa vle pale avèk Black. Paske li di black se yon move moun paske black vle kouche 2 sè. Sa lap di a pa gen okenn okenn plas li. Paske mwen mèt di ke black li menm li inosan. Li pa okouran, li pa antò de sa. Shishi ap di yo, de sa ou, de sa Gayou ap fè yo. Se Gayou k'ap fè yon bann tenten, yon fason pou l' kapab mete yo nan deziyon. Men pa gen anyen de sa Gayou ap fè kwè yo. Ki reyalite? Nan pale pale, Shishi ap fè kòlè, li vire l' ale. Epi Nayli ap di, sanble se yon bagay Fedri fè pou. Shishi kapab bliye nou. Epi Nayli ap Rosie ap reponn wi sanble. Reyaksyon sa moutrem ta sanble ke Fedry te te al fè sal te di lap fè a. Daprè nou eske Fedry al fèl? Eske se jalouz Shishi ki fè lap fè tout sa lap fè yo? Eske se koz nanm li k pa sou li a? Eske se manipilasyon Gayou yo ki rive sou li ki fè enpak sou li ki fè lap fè sa lap fè yo? Aprè se Gayou ansanm avèk Black kap pale Sh Gayou still kontinye ap pale de relasyon li vle genyen ansanm avèk Black. Men Black toujou rete dandi, toujou rete dandi paske li pa vle yon fòkin relasyon konsa. Paske li deja renmen, li deja renmen Shishi, li pa vle trayi Shishi e li pa renmen Gayou non pli. Si l te renmen Gayou, li te kapab fè l, men li pa renmen Gayou. Sa montre m ke lanmou se yon bagay ki relativ. Nou mèt pran leson sou sa, paske ou kapab renmen yon moun poutan l pa renmen w, moun ou renmen an li renmen yon lòt moun. Se sa k fè m di w lanmou se yon bagay relativ li ye. Pafwa w ap fè sakrifis pou yon moun, poutan pou moun w ap fè sakrifis la l ap fè sakrifis pou yon lòt moun ki p ap janm nan vi l. Prefere ou fè sakrifis pou yon moun ki renmen w Paske moun ki pa renmen w lan, menm si w fè nenpòt sakrifis pou li, li p ap janm vin renmen w. Paske se pa ou menm kè l chwazi. Kè l chwazi yon lòt moun e l prèt pou l fè nenpòt sakrifis pou lòt moun sa a, paske se li menm kè l chwazi. Nan sèn sa a, Gayou ap menm deklare Black ke Rosie ansanm avèk Naylie pa sè l. Sa se yon mo ke m pa kap ke mwen mwen menm mwen pa kapab konprann. Di mwen nan kòmantè a, èske nou panse menm bagay ansanm avè m? Paske mwen pap di sa m panse, men di mwen kisa nou panse nan kòmantè a. Èske l se sè yo ou pa? Paske li di ke l ap bay sè l yo, tandike l ap mache di ke yo pa sè l. Èske nou panse se verite? Gayou li menm, l ap pale. Mwen panse ke nou tout te gad feyton an. Annapre nou genyen se toujou 3 sè yo ki reyini. Ki reyini kap swiv spektakl Gayou ansanm avèk Black la. Epi Rosie ansanm avèk Nayli ap di Shishi konsa, apa e te yon lach ou te ye? Si e te mwen m tap annik ale devan. Gayou a mwen rape men black. E vreman vre li pral fè sa. Mwen pap kenbe video a twòp nap antre nan dènye sèn nan. Nan dènye sèn epizòd 37 la nou konstate ke se pandan Gayou li menm lap antre andan kay la epi lèl voye jel sou kabann nan li wè dyab la li menm ki te kouche sou kabann nan. Poum pa di dyab refè yon di espri a. ki kouche sou kabann nan. Epi, Gayou ap vrèman sote, menm si se te ou menm. Kè w t ap kase kanmenm paske w pa t konnen si l te la. Epi, Dyab la byen move. Dyab la ap di, Mwen te ba w yon bann tan, ou pa janm ba m yon moun. Epi, l ap mande li, Kote, kote Manno? Kote Manno? Epi, Gayou ap gen anpil difikilte pou l reponn. Lè l repoze kesyon ankò, Gayou ap di, Se pa mwen menm ki te touye l non. Epi, sa ap fè Dyab la move anpil. Paske, jan lè li te, jan lè Gayou te chwazi bay Fedri ansanm avèk. Manno a. Dyab la li menm li te di ke moun sa yo se pitit kay la yo ye, li p ap asepte pran yo. Sa vle di, Manno se te pitit kay li. Eske nou panse Manno mouri vre? E Gayou di yon bagay la, li di ke l ap bay 2 sè l yo. Li di dyab la l ap bay, l ap ba l 2 sè l yo. Eske nou panse dyab la ap pran 2 sè yo? Eske se Gayou k ap mouri oubyen Rozi avèk Nayeli? Eske Manno mouri vre oubyen l ap viv? Se tout sa m te gen pou m pataje anndan videyo sa, n ap kwaze nan yon lòt videyo, mèsi paske nou te ret gade videyo a jiska lafen. Epi pa bliye abòne, like, kite yon ti kòmantè pou mwen. Epi pandan nou voye je n la, pandan m ap di dènye mo sa yo, n ap wè gen 4 videyo ki moute sou ekran an. 4 videyo sa yo se feyiton mwen menm ke mwen reyalize. Ou mèt jis klike sou youn ladan yo pou w kapab.